Je me suis rendu hier dans la péninsule sud et lors du trajet en voiture entre les Cailles et Jérémie, j'ai pu mesurer l'attendue des dommages de cette catastrophe qui a coûté la vie à plus de 2000 personnes. Nous avons traversé les ponts de Jérémie à pied. J'ai aussi pu constater l'admirable énergie mise par la population à reconstruire leur vie, appuyée dans leur démarche par des agents de l'administration extrêmement compétents et motivés, qui se soient au dispensaire de santé de la Borde ou dans l'atelier de transformation du manioc de la coopérative agricole de la CAP au CAI. C'est pour ces populations vulnérables que la Banque mondiale s'est engagée à hauteur de 190 millions de dollars américains pour financer le plan de relèvement de la région, soit un tiers du montant total annoncé à la conférence des donateurs de février 2022. Ainsi, hier, nous étions accompagnés du Programme alimentaire mondial qui appuie le ministère des Affaires sociales dans la mise en œuvre du programme Clairet-Chimin de protection sociale. En conclusion, Monsieur le Premier ministre, je voudrais réaffirmer notre engagement à être un partenaire fiable de votre pays et à continuer d'œuvrer à enrayer le cycle de la pauvreté. Le portefeuille de la Banque mondiale en Haïti comprend 19 opérations pour un total engagé de 1,1 milliard de dollars. Il passera d'ici juin 2022 à 1,3 milliard de dollars grâce à de nouveaux financements. Les programmes de la Banque mondiale s'inscrivent dans les priorités définies par le gouvernement et se concentrent dans les secteurs suivants l'agriculture et la sécurité alimentaire, les infrastructures, notamment le transport, les énergies renouvelables, l'eau et l'assainissement, l'économie numérique, la bonne gouvernance, la santé, l'éducation et la protection sociale. Nous sommes reconnaissants de l'appui technique et financier fourni rapidement par la Banque mondiale pour répondre à la situation d'urgence dans les départements affectés par le séisme du 14 août 2021 et par l'ouragan Grèce. À cet égard, le gouvernement se réjouit de la contribution de 194 millions de dollars américains de la Banque mondiale lors du sommet des donateurs le 16 février 2022 pour le financement de la reconstruction de la péninsule sud. Nous avons également discuté de la bonne performance du portefeuille des projets avec un taux de décaissement satisfaisant. Nous avons convenu de travailler ensemble, le gouvernement et la Banque mondiale, pour améliorer l'exécution des projets par l'engagement de toutes les parties prenantes et identifier les difficultés pouvant entraver leur mise en œuvre ou compromettre les objectifs de développement à long terme. Il faudra également apporter des solutions adaptées aux résultats escomptés an rapò avèk lè priyorite stratejik di peyi. Matisan pral genyen yon lane depi sivil la ak zam fann fwa pran kontwòl zòn nan. Sitiyasyon tèt chaje sa a pa sispann simaye dèy nan mitan popilasyon an ki lage pou kont li san pa gen okenn akonpayman leta. Sitwayen yo ki san defans oblije chape kite kay yo, biznis yo, lekòl yo pou yo refijye sou plas piblik oubyen al desann lakay lòt moun nan lòt zòn. Prèske plis pase 19 mil moun kite zòn ke yo te abite, sa nap pale avan sa kap pase laplèn nan. Sa pral fè tou prèske yon lane depi Lwès la koupe ak ran Sid la. Kote ke majorite peyizan pa ka al vann pwodui yo nan mache. Pri pwodui yo monte tèt nèg nan kapital la e nan rès peyi a. Katchouboumbe sa vin mete absè sou klou sou do popilasyon ki te deja ap monte an maswife ekonomik. Raple nou, lè tranbleman de tè a te pase nan sid peyi a, 1,259 lekòl te andomaje, plis pase 12,760 moun choke, blese e te gen gwo bezwen laswenyaj, anpil biznis te kraze tou. Anpil jefò fèt pou pote sekou bay konpatriyòt nou ki nan Sid la. Men pwoblèm ensekirite sou wout nasyonal nimewo 2 a te antrave demach enstitisyon nasyonal tankou enstitisyon etranje t ap pote kole. Jodi a, mwen vin atire atansyon nou sou yon sitiyasyon trajik ensekirite ke nou tout ki la a k ap tande m nou konnen. Lènmi pèp la ki gen enterè nan klima dezòd sa a ap simen pwav nan mitan katye popilè yo, pou monte yonn kont lòt, pou yonn kapab masakre lòt. Apre Bèlè, Dèlma 2 e lòt zòn nan Pòtoprens la, kounye a se nan plenn nan. Yo touye, asasinen, brile anpil frè ak sè nou k ap viv nan kominote sa yo. Popilasyon an nan mitan ap kouri kite kay yo, kouri kite ti biznis yo. pou y al dòmi sou plas piblik. Yo pèdi tout sa ke yo te genyen, yo vin pi pòv. Si sa kontinye konsa, wout nasyonal nimewo 1 an ak wout nasyonal nimewo 3 ap bloke menm jan sa fèt nan Matisan. Pòtoprens ap izole nèt de rès peyi a. E sa ki pi tris nan sitiyasyon sa a, se ke gen moun, malgre sitiyasyon sa a, k ap bat bravo e k ap di chofè ba li gaz. Y ap di sa paske yo bezwen latwoublay sa a pou yo ka kontwole teritwa pou eleksyon pike kole. Y ap fè sa paske de twa moun ap jwi de twa privilèj nan mitan kafou malè pandye la sou nou an. Nan lane 2021 an, 102 mil 448 moun deplase kite zòn kote yo te rete, selon OCHA. Pami moun sa yo, genyen 44 mil 450 ayisyen ke yo rapatriye ou ke yo ekspilse. Genyen 58 mil moun ki deplase anndan peyi a akoz pwoblèm ensekirite e pwoblèm tranbleman de tè ki pase nan sid peyi a. Fas a sitiyasyon malouk sa. Yon kote, n ap denonse tout konplis ki nan Leta tankou nan prive ki lòtè tout brigandaj sa yo ap fèt anndan peyi a, ki montre aklè nivo ensousyans ak iresponsablite ekip dirijan nou yo. Yon lòt kote, n ap di pèp ayisyen, jodi a, nou rive nan yon moman pou nou pran responsabilite nou. Nou menm ki kondane pou viv nan peyi Dayiti, fòk nou konnen nou p ap jwenn liberasyon nou san se pa aksyon kolektif. Li bon pou nou montre solidarite nou lè yon kamarad nou frape, men se lè nou makonnen tout fòs yo Konsolide lyen sosyal yo. Se lè sa a n ap jwenn tout bon vrè fòs de frap nou, pwisans nou, anndan yon pwojè kolèktif ak yon fèy de wout ke nou tout pataje. Se tèt ansanm sa a, travay sinèji sa a, k ap pèmèt nou pwodui entèlijans politik. ki nesesè pou nou mete kanpe yon lòt gouvènans pou frè n ak sè n yo sispann batay kote yonn ap touye lòt men pito pou yo batay ak dignite pou chanje peyi nou pou n rive viv tankou moun. Nou tout ki nan Akò Mondana, nou lanse yon gwo apèl patriyotik ak tout fòs vanyan nanchon pou nou genyen yon konsansis nasyonal, pou nou genyen yon fèy de wout klè ki pèmèt nou swiv demach sa yo, kanpe yon gouvènman enklizif ak pèsonalite kredib pou n rive tabli bon jan sekirite, amelyore sitiyasyon lavi sosyo-ekonomik popilasyon an. pandan ke nap kreye kondisyon pou gen bon jan eleksyon demokratik, lib ak onèt nan peyi a, ak anpil transparans kote kandida yo kapab sikile lib e libè tout kote anndan peyi Dayiti. Sèl yon konsansis nasyonal ki kapab pèmèt leve gwo chay sa a zòt mete sou do peyi a. Epi depi 1993, Assanble Jeneral Nasyon Zini dekrete 3 me Jounen Mondyal Libète de la Près, yon fason pou raple gouvènman yo responsablite ke yo genyen pou t veye a respè libète de la près la nan peyi yo. Donk ane sa, tèm ki chwazi ane sa, se Laprès, lè jounalis sou lanpriz du numérique. Donk, AJH òganize. Yon matine deba sou laprès ayisyèn fas o zanje nimerik e aksè a lenfòmasyon. Donk genyen 3 seri entèvansyon nan aktivite sa. Genyen yon prezantasyon de yon etid ke Enstiti Panos reyalize sou ekosistèm enfòmasyon nan Pòtoprens. E genyen yon panèl sou laprès ayisyèn e le nimerik kote ap genyen Conatel kap prezante kòman evolisyon pasaj Dayiti de analoji a nimerik la. Dat genyen Godson genyen Godson Pierre ki li menm ki se gwoup medya altènatif ki se premye gwoup moun ki travay sou kesyon nimerik an Ayiti e ke nap genyen Godson Dubrun ki se prezidan asosyasyon ayisyèn medya an liy yo. Nan dezyèm seri entèvansyon twazyèm seri entèvansyon nap genyen yon panèl sou aksè a lenfòmasyon kote ke nou pral fè yon pledwaye pou kesyon aksè a lenfòmasyon kòman ke nou wè kesyon aksè a lenfòmasyon e genyen de dokiman deja ki travay sou kesyon aksè a lenfòmasyon. Genyen ULCC resaman ki prezante yon dokiman, yon avan pwojè de lwa sou lib aksè a lenfòmasyon k ap vin ki prezante l la a. E ap genyen yon avoka k ap analize premyèman dokiman ULCC a e yon lòt dokiman ke Fondasyon Eritaj te travay sou li sou lib aksè a lenfòmasyon. N ap analize tout dokiman sa yo pou n wè fòs ak feblès yo e ki pwopozisyon ke n ka fè nan kad pwoblèm aksè a lenfòmasyon. Yon sitiyasyon ensekirite jeneralize Kote ke Matisan, Matisan le Sud, ke li peyi a koupe ak yon pati nan Sid la, genyen depi tantou 10 jou sa kap pase nan Kwadèboukè. Laprès tou pa, pa, pa, pa, pa, pa epanye de sa kap pase a. Premyèman, non sèlman gen de me, jounalist, gen de medya ki nan zòn sa yo, e dezyèmman, Akoz pwoblèm sekirite sa a vin poze pwoblèm aksè enfòmasyon an. Lè ke jounalis la gen pwoblèm sikilasyon, lè ke pwoblèm ensekirite a rive li ta pa ka sikile kòm sa dwa pou l al dèyè enfòmasyon an kote l ye a, vin poze yon pwoblèm aksè a lenfòmasyon. E nan kesyon sekirite jeneralize a, laprès viktim. Nou genyen, nap raple nou ke se nan ensekirite kote ke Vladimir Leganuel tal dèyè yon enfòmasyon nan Grand Ravin epi pa janm tounen. Se lan kontèks ensekirite kote ke nou genyen 2 jounalis ki tal Laboul, tal dèyè enfòmasyon ke yo tire yo. Donk kesyon ensekirite a li vin genyen yon, li vin poze yon pwoblèm a aksè a lenfòmasyon an. Dezyèm pwoblèm kesyon aksè a lenfòmasyon an nou jije se kesyon nou di pwoblèm lwa. Nou genyen vrèman nan konstitisyon ayisyèn nan yo pale de libète de la près, yo pale de dwa a lenfòmasyon, men aksè a lenfòmasyon pou jounalisyon al chache enfomasyon kote li a pou fè otorite moun ki gen enfomasyon pou bay li pa gen lwa ki trete sa a donk nap fè pledwaye pou gen yon lwa sou lib aksè a lenfòmasyon. E lòt twazyèm eleman ke laprès ap fè fas jounen jodi a se kesyon enpinite. Enpinite nan 30 dènye ane sa yo gen anviwon 20 jounalis ki asasine, gen 2 sèl pwosè ki òganize. Gen youn ki òganize Tigwav nan Kabriwòl Lindò. Pwosè sa a li pa t pèmèt ke yo te idantifye otè entèlektyèl asasina sa a. Youn nan Gonayiv nan ka Alix Joseph. E sa a ki te pi grav la, nan ka Alix Joseph la o Gonayiv la, nou pral wè ke youn nan moun ki kondane yo pral gen yon gras prezidansyèl ki ta pral libere l. Donk kesyon enpinite ki genyen sou ka jounalis k asasine yo fè ke li vin pote pwoblèm kesyon lib, plenn jwisans de lib. Ebyen les sbires du gouvernement d'alors yo te tire sou jounalis la a bou pòtan devan on medya k rele El Espectador kote l te travay kòm jounalis redaktè nan sal nouvèl medya sa a. Depi lò, lè Nasyon Zini yo deside chak ane nan dat 3 me a pou yo fè on seremoni anyèl, ane sa a se peyi Irigwe k ap resevwa seremoni ofisyèl la men nan on fòma ibrid paske parapò a Kowona a ki pa janm sispann, genyen 2 ofisyèl k ap nan tribin, k ap prezan nan remiz pri libète laprès la, men genyen 2 moun tou k ap gade seremoni a atravè lè medya sosyo. Se Asosyasyon Jounalis Endepandan nan peyi Byelorisi ki ap resevwa pri mondyal libète laprès la jodi a, nan dat 3 me a. Nan Nasyon Zini atravè yon jiri entènasyonal ki konpoze de pwofesyonèl medya ki gen ladann militan dwa zimen, ki gen ladann dirijan avèk desidè politik, yo travay pase an revi tout kalte asosyasyon, yo pase an revi travay yon seri de jounalis atravè lemond, men yo mete yon aksan patikilye sou jounalis nan peyi Byelorisi. Poukisa? Paske an 2021 e 2022, genyen yon vag de pèsekisyon ki fèt Tout yon seri de aktivite men pli patikilyèman manifestasyon ki fèt sou vwa piblik yo. Nasyon Zini a travè Unesco ap remèt aswè a Pri Mondyal Libète Laprès la a Asosyasyon Jounalis Endepandan peyi Byelorousi ki fè anpil pledwaye, ki mache de yon kontinan a yon lòt pou fè tande vwa yo e pou di ki menas kijan yon jounalis andedan peyi Byelorousi se yon eleman jenan pou swa aktè politik, swa moun ki ap travay nan espas pouvwa a oubyen de lòt gwoup òganize nan peyi sa a. Nou retire chapo n byen ba nou menm nan nivo Regwoupman Jounalis Repòtè Lokal pou nou salye yon tèl desizyon e pou nou salye kouraj jounalis nan peyi Byelorisi pannan n ap salye tou pa bò isit konfrè nou, konsè nou ki ap egzèse metye jounalis la nan yon kontèks ki byen patikilye, m di yon kontèks patikilye, se paske jodi an Ayiti peyi a vèse nan yon spiral densekirite, yon ensekirite jeneralize ki lakòz jounalis la, menm jan avèk jounalis an Ikrèn, menm jan avèk jounalis an Wousi jodi a, se yon veritab sib. E nou vin envite nou maten an, Regwoupman Jounalis Repòtè Lokal avèk Kolektif Defansè Plis, nou vin mande nou pou nou trè pridan trè pwofesyonèl, travay nan yon sousi dekilib e dobjektivite san nou pa lese nou entimide, men nou konnen entimidasyon an kanmenm l ap vini, fòk nou rete trè pwofesyonèl, trè seren nan pratik egzèsis metye jounalis la. Libète despresyon ak libète laprès yo lye ansanm. Ou pa ka pale de libète laprès san w pa pale de libète despresyon. Si libète despresyon an li menm li se yon dwa ke chak moun genyen pou fè pase lide l nan nenpòt, pa nenpòt ki mwayen posib. Libète laprès lan li menm li garanti a chak jounalis posibilite pou yo mennen ankèt, pou yo kapab bay enfòmasyon sou nenpòt sa ki ap pase nan lemond. E libète sa yo, yo Yo se dwa fondamantal chak moun. Yo se pilye tout libète sivil. Menm jan ak libète despresyon, libète laprès poze baz tout libète dwa moun. E yo jwenn fòs yo nan Deklarasyon Inivèsèl Dwa Moun, nan Atik 19, e nan. Konvansyon Entè-Amerikèn Dwa Moun nan atik 13, nan Pak Entènasyonal Dwa Sivil e Politik nan atik 19, e yo gon valè konstitisyonèl nan manman lwa peyi nou nan atik 28 tire 1. Nou menm nan Kolektif Défenseurs Plus ki se yon òganizasyon k ap defann dwa moun nan Jounen sa a ki se jounen mondyal ki se jounen mondyal libète laprès ki se 3 me an nou ap plede pou yon près lib e endepandant nou pa vle ke libète sa a rete sèlman sou papye men malerezman n ap konstate ke sè le ka e nou ap gade kijan Yap trete jounalis yo kijan pou pouvwa pouvwa politik avèk gwoup ekonomik gen menmiz sou près la e ke kijan jounalis yo yo menm yap mouri yap asasine akoz de opinyon yo e malerezman pa gen ankenn swivi jiridik ki fèt pou yo kapab ba yo jistis. Enpinite tankou vin tounen yon baboukèt ki enpeche jounalis lan akonpli metye l. E nou wè ke se nan atmosfè laperèz ak presyon ke jounalis yo ap egzèse metye sa. Se pou sa nou menm nan Kolektif Défenseurs Plus nou vle entèpele sosyete sivil lan avèk otorite etatik yo pou nou di yo pou yo kapab regilarize sektè sila pandan y ap teni kont de avanse nimerik k ap fèt yo. E nou envite asosyasyon medya, patwon medya yo pou yo kapab respekte règ deyontolojik metye a. Tout sa yo ap konsolide demokrasi e ap pèmèt peyi a pran wout devlopman. Jodi a fòk popilasyon sa k ap viktim nan laplèn nan Matisan, nan Site Solèy, nan tout katye popilè yo, nan tout vil de pwovens yo tou. Fòk yo idantifye moun ki vin pote kriz ensekirite sa ba yo. Fòk yo kòmanse pa idantifye. Ebyen Viv Ayiti, nan travay ke n ap fè, nan travay òganizasyonèl ke n ap fè, nan travay dankèt ke n ap fè, ebyen nou di klèman ke Se boujwazi sa a, avèk kominote entènasyonal la, epi modèl Leta sa a tou, ki pote kriz sa a ban nou. Ebyen, imedyatman nou idantifye kriz sa, ebyen solisyon an se òganize nou davantaj, pou nou retire tèt nou nan sa n ye la. Pa bliye Madam Lalime, nan deklarasyon ke l te fè, li te di ke G9 plis ka bay sekirite pase lapolis ebyen li febli enstisyon polisye sa enstisyon polisyè sa ke nou gen la nou di polisye yo kouraj nou konnen ke yap fon travay ekstraòdinè pou trake gang yo nan peyi a nou di yo kouraj nou di popilasyon an tou boujwazi sa se lik gen aksè pò. Se li k pèmèt bal ak zam antre nan peyi a. Ebyen fòk yo konprann ke jodi a ensekirite sa pap janm taye banda bò lakay yo. Ensekirite sa pap janm yaya kòl bò lakay yo. Ebyen se bay nou yo pote l. Paske jodi a se nou menm ki ka viv nan tout malsite. Se nou menm ankò. Pou bandi ak zam ap mete nou deyò lakay nou. Se nou menm ankò pou bandi ak zam ap boule nou koupe tèt nou. Paske peyi sa a se pou yo li ye. Donk leta nou di l atravè viv Ayiti nou di leta sa se pou l pran responsablite l e nan ankèt ke n ap mennen Nan fason ke n ap òganize nou, nan jou k ap vini la, nou gen pou n rive efektivman jwenn popilasyon an pou non sèlman pote solidarite nou, epi pou nou travay de strateji avèk yo pou n retire dominasyon politik sa, dominasyon ekonomik sa, dominasyon sosyal sa. ki peze kou yo, k ap peze kou yo nan katye popilè, yo pa ka respire. Ebyen nan estrateji Viv Ayiti, nou gen pou n akonpanye popilasyon an pou n pèmèt ke yo retire tèt yo nan ensekirite planifye sa a ki gen anndan peyi a. Nou pa vin la pou n fè avoka André Michel. E sosyete a konnen ki diferans ki genyen ant sdp avèk nou menm o nivo Viv Ayiti. Nou trè kritik anvè yo. Men sa k fèt la, Atak ki fèt sou Mèt André Michel la, s on mesaj klè ti gwoup vwayou, ti gwoup delenkan milat sa yo voye bay nou menn ti nèg nwa anndan peyi a. E nou konprann yo, e nou di yo nan nan tèren yo vle mennen nou an, nou menm Viv Ayiti n p ap antre ladan l e n mande sosyete a goumen pou n pa antre ladan l. Paske yo vle pou gon batay ant milat avè nèg nwa. Batay sal pa de miz ankò anndan peyi a. Paske ou ka jwenn gen de milat ki pi nwa pase nou menm nèg nwa. Pas ou jwenn gen de milat ki dakò, ki vle pou peyi a sòti kote l ye la. E ki pran de angajman, san n pa site non, klè pou ede peyi a sòti kote l ye la. Men ou jwenn ti gwoup milat sa yo ki te fè anviwon 10 an ap An di vòlè lajan peyi a, tiye moun etc. E nou raple n dènyè deklarasyon CNDDR te fè sou kesyon moun k ap vann zam avèk bal anndan peyi a, li di w se 11 fanmi ti milat anndan peyi a. Eske pami 12 milat sa yo ki atake mèt André Michel la, 11 ladan yo se pa 2 moun ki tap vann zam? Se pa 2 moun ki vann zam, ki mete ensekirite a nan nivo l ye la anndan peyi a? Eske se pa yo menm tou, menm zam sa yo, yo te fè tantativ pou yo te asasine ansyen depite Anel Belizaire? Donk nou menm nou vin di avèk ti gwoup ti milat sa yo, nou konprann plan yo a. Babekyou pale de Rwanda, Yo menm tou samdi 30 lan, nan atak yo fè kont André Michel, yo pale yo prè de pou Rwanda. Nou di sa yo, nou menm pèp la nou plis, nou menm ti nèg nwa yo nou plis, men nou pap rantre ladan l. Nou pa gen plas sa yo la ankò. Batay pou antre klas dòm anndan peyi a, batay sa l fini. Nou pa nan batay sa yo ankò. Batay nou ye jounen jodi a anndan peyi a se batay pou n gen yon lòt Ayiti. Se yon batay kont ensekirite. Se yon batay pou pèp la gen dwa pou l manje. Se yon batay pou pèp la viv. Se batay sa nou vle anndan peyi a. Batay kont kòripsyon an, se li menm ki priyorite pou nou. Nou di ti milat sa yo pou yo fèt atansyon. Mesaj la yo voye a, ti gwoup sa a nou konprann li e nou resevwa l. Se yon mesaj yo voye ba nou. pou yo di n 7 kesyon, batay kont kòripsyon, batay kont sistèm nan, peze souse sa a, batay kont vòlè dilapidatè fon petro karibe yo, yo di batay sa a fò l kanpe, enben nou menm nou di fò l kontinye. Nou di fò l kontinye paske se li menm pèp la li genyen kòm prensipal objektif li jounen jodi an pou l wè si l ka retire peyi a nan sa l ye la. Donk, non sèlman n vin di avè Mèt André Michel, Viv Ayiti kanpe bò kote l e nou swete ke dosye a pou l pa kenbe l nan tiwa, Fòk li ale devan la jistis poul pote plent e nou menm viv Ayiti nap akonpanyel pase se pa yon kesyon de Andre Michel se yon kesyon jodi a se Andre Michel demen si Dye vle se ki moun donk poun pa kite bagay sa kontinye anndan peyi a fòk nou stope emoraji sa a te ekip ti milat sa yo yo vle deklannche anndan peyi a. Prezans nou devan ministè komès maten an se pou nou manifeste mekontantman nou Avèk yon volonte k genyen pou moute pri pwodwi premyè nesesite yo sou Ayisyen. Jodi a, pèp la pa ka manje. E nou wè, nou gen 2 moun nou mete nan pòs, Leta peye yo, Trezò piblik ba yo tout privilèj, malgre sa, yo p ap fè travay yo. Nou tout konnen gaz moute, yo pa janm moute pri kous machin yo. Se chofè kamyonèt yo k deside selon yo menm, yo di men konbyen y ap pote moun. Jodi a la ou achte ti mamit diri 100 goud, yon lòt kote 110 goud, gen kote 90 goud, 85 goud. Donk, nou di se ase, nou pa kapab ankò. Li te mèt nou youn, nou de, nou twa, nou kat, n ap vin devan ministè komès. Menm jan tou, nan jou k ap vini yo, nou pral devan laprimati paske se la pouvwa a konsantre. Ariel pran peyi a depi 10 mwa, nou vin pi mal, moun ap mouri. Yap asasine moun moun paka manje ou gade sa kap pase laplèn pa gon twit ki sòti nou pat mete moun nan tèt peyi a pou te voye lajan bay gang pou tiye popilasyon an sitting nap fè jodi a nou menm nou moutre nou pa dakò nap chanje yon bagay kanmenm. E nou kwè se yon debi. Nou dwe kontinye fè l. E gen moun k ap rejwenn nou de jou an jou pou nou kapab montre Leta ke nou pa dakò. Li pa nòmal jodi a pou genyen de fanm ak gason k ap pran lajan Leta achte kay, voye okipe fanmi yo nan entènasyonal la, sepandan pèp la pa ka manje e genyen mwayen pou moun ta viv. Se sa ki eksplike prezans nou la a jodi a. E nap kontinye manifeste jiskaske minis la di li son minis komès pou l pran l jwe wòl regilatè li pou l fikse pri pwodwi premyè nesesite yo. Jodi a nou devan ministè komès pou n kapab di leta peyi nou jan pwodwi premye nesesite yo ap gringole a li pa bon pou nou. Nèg yo konn sa yo tap fè byen pwòp. Se sa fè nèg yo gansterize peyi a, yo pa vle popilasyon an pran lari.